Medam e mesye, zanmi, konpatriyòt TVLakayHaiti.com yo, ankò yon fwa, nou kontan retounen lakay chak grenn fanatik, zanmi, konpatriyòt nou yo, avèk yon nouvèl videyo ke nou pote pou ou sou dènye aktyalite yo nan peyi Dayiti, Ebyen medam e mesye nan moman nap pale la a ansyen senatè Nenel Cassy misye nan gwo pwoblèm, misye nan kouri, misye panike e si misye ebyen pa jetel dcpj tap mete men sou li men devèn pa misye e donk se chofèl la se e plizyè lòt ankò ki yo menm responsab fè kidnapin pou E ansyen senatè Nenel Cassy ke lapolis mete dòmi nan zye nèg sa yo a jamè. E nou konnen Nenel Cassy ansyen senatè manb sdp ak André Michel ki kantite e krim nèg sa yo fè nan peyi a sitou lè Jovenel potko mouri e pou lage chay yo sou do Jovenel enben jodi a la a men kòman dcpj tap mare Nenel Cassy 2 pat nan kidnapin nou pral envite w gen detay. Dosye kwadèboukè, dosye 400 mawozo, dosye vitelòm, ebyen 400 mawozo la a, jodi a nèg sa yo fè gwo dega nan mache kwadèboukè a, nèg sa yo fon krim la ki pa rete ak krim, nou gen video men nou pa ka montre w li paske se yon bagay ki vrèman vrèman vrèman chokan e nou ta di se prèske menm jan avèk. Sa kite pase kanaran men fwa sa nèg 400 mawozo se kankannen, se griye yo griye moun anba kawoutchou anba alimèt ak gazolin se konsa sèjousi bandi ap touye lòt bandi ap touye inosan antouka bagay yo dwòl nou pral envite w gen tout detay konsènan bra dwat Nenel Cassy sa a chofè l an menm tan ak divès lòt ankò ki yo menm donk. pase anba motè lapolis e kote chofè Nenel Cassy malgre Nenel Cassy rale kou koupe l pa konnen misye enben wi e nou pral envite w wè foto sitwayen sa e gen plis detay avèk TT konsènan e donk teyat sa ke Nenel Cassy ap fè pou fè konnen ke li pa e gen moun nan antouraj li ki ta viktim nan kesyon kidnapin. Rete sou video a jiska la fen. Bòn ekout tout moun, nap tounen pou yon pwochèn video. An atandan, kòmanse gade imaj misye paske n pral ba w yon ti kal enfòmasyon. Ayiti s on peyi ki plis ke difisil. Darline Jean renmen lè m di sa. Ok, gade misye byen sou ekran. Zanmi nap gade sou ekran la, mwen m pèsonèlman m pa konn misye. Men lè gon bagay ki rive, m toujou ap chèche. Men gon bagay ki atire atansyon m, ki fè m santi nèg isi pa fin twò bon moun. Eeh Se vre wi paske yè swa m fon tweet kilè l te ka ye konsa eeh m pa fin sonje non men m ka gade a kilè m te fè tweet lan eeh yè swa bon m gade m wè wè m te fon tweet yè swa li te 9 è 50 di swa. Kisa m te ekri nan tweet lan? M di ke gwo deblozay pete nan Maryani dapre sa plizyè zanmi rapòte. Yon ajan sekirite pwòch Nenel Cassy tonbe anba bal, anpil koze ap pale, rete branche pou plis detay ak presizyon. 2023 sa m te deja di nou li pap fasil menm m twite sa epi m ale te gen anpil reyaksyon etc gon zanmi ki se pwòch Nenel Cassy ki ekri mwen yèswa se maten an m wè li Misye di m ke TT eeh eske enfòmasyon sa kòrèk bagay sa yo Lè a di si m pa konfime li efase l Mesye nèg yo pa respekte moun non Misye di si m pa konfime sa efase l M di oh Kòman sa patwon? M pa konprann. Paske si w di m si m pa konfime l efase l, ou di m retrakte sou enfòmasyon m bay la. E malgre tou m bay li yo kondisyonèl e m di w selon sa plizyè moun rapòte. Sa di m pa direkteman di li selon mwen menm. Men sou ki baz misye di m sa a, se paske Misye di ke l sot rele yon nèg ki pwòch senatè Nenel Cassy, moun nan di l non pa gen bagay konsa. E sa fè misye di si m pa byen konfime l efase tout. Bon, misye di sa nan sans ke, paske misye pa ta vle m fè flay, donk m konprann. M toujou vle di moun yo ke, m pap janm ekri de bagay ou byen bay de enfòmasyon a sansasyon jis pou m atire la grand foul. Si w wè m ba ou enfòmasyon, se paske m gen yon minimòm ke m chèche. Eske n konprann? E ben, ki sa bagay lan ye, se ke, e, Mickenson w ap fè dezòd. E ben, efektivman, Si se ta yon pwòch Nenel Cassy ki ta di zanmi an pa gen bagay konsa, se prèv ke nèg yo koken anpil. E m pral eksplike pou ki sa, si tout fwa misye ta di sa. Kòm se pa Nenel misye di m ki di sa, li di m son pwòch Nenel Cassy, li rele ki di l pa gen bagay konsa. Petèt misye pat vle dim ke se Nenel. Men se nèg yo konn pale avè yo. Men l di m yon pwòch Nenel di l pa gen bagay konsa. Se kòm kwa se yon bagay ke m ta envante. Eben ekoute, m pa envante anyen, se yon verite. Imaj n ap gade sou ekran an, misye rele Jocelin Iter Junior. Ok? Petèt gen dwa gen fanmi l ki anba live lan. E sa m pral di an, m pa vle di l pou m fwase pèsòn, e m pap ajoute ni analize sou anyen, tèlman, pou m pa blese pèsòn, m ap jis di sa m konnen, kòm dabitid. Donk, misye ki sou ekran an, misye rele Jocelyn Iter Junior. Ekoute, misye rele Jocelin Itter Junior Kontrèman ak zanmi an k te di pa gen bagay konsa, eben wi TT vin di n te gen bagay paske mwen gen imaj. Kouraj misye ke yo sapate anba kout bal ta sanble se Mariani sa rive misye tonbe anba bal kisak pase e petèt se rezon sa ki fè zanmi an di non pa gen bagay konsa e bagay Pierre la wi Jezikri te di Pierre avan kòk la chante Depi sou twazyèm fwa wap di ou pa konnen Jezi. Enben e sa t rive. M pa, bon kòm m di nou e pa senatè a m ki nèg la di di l men di son pwòch senatè a aprè m fin bay enfòmasyon an ki di non pa gen bagay konsa. Enben mwen vin di peyi an misye wap gade sou ekran an paske nèg yo bliye ke achiv yo la nèg yo bliye ke TT a tou toujou ap chèche Eben, petèt nèg yo inyore, alò, jan nèg yo di, jan Sexy di, sa ki pase la, apa yo di m Sexy ki te anba a, misye gen bèl ti fanm li anba a, Sexy monchè, tounen nan baz ou, wè y ap panike monchè, misye gen yon bèl ti fanm nan anba nan vilaj la wi, e Sexy, en l ki te anba a, li pa vanyan depi ke lè m fin frape a la, misye yon ti kras ap mawonnen kò l, ou konprann, eben, eben, sa k rive, sa a di yo ke. Pafwa nèg yo bliye, nèg yo inyore pouvwa odeve a. Fè foto a moun pa fòseman vle di yon bagay, men sa depan ak ki moun ou fè l epi ki lè ou fè l, ki kote ou fè l. Donk sè ta di ke sou baz sa, bon sa pa ta vle di anyen non, men m t al eseye chèche pou m wè eske pa gen ankenn relasyon Epi m al tonbe la, gade pou wè sou ekran ou, efekti, kiyès ou wè la? Efektivman se Jocelyn Itert Junior ki avèk Senatè Cassy. Ou wè misye ka gwo, bèl zam ni bò senti l rèd rèd, donk se misye ki la. Eben kiyès misye ye? Kòm ti sa nou jwenn de misye, misye se te, ou wè m bon m prudan, m di se te. Men gen nèg ki di, jis di m ki di m ni dirèkteman. Misye se chofè, se sekirite rapwoche senatè Nenel Cassy. Eske n tande sa m di an? Misye se non sèlman misye konn kondwi pou senatè a, pami lòt nèg yo, se anviwon se 3 nèg ki souvan konn kondwi oubyen ki pwòch senatè a, Sè ta diyo ke misye son nèg ki trè pwòch, dayè nèg yo di se bra dwat senatè a. Ok? An plis de Chilov ak Chamo, ki nèg sa yo trè pwòch senatè a, ki konn kondwi pou yo, donk misye se bra dwat senatè Nènèl Kasi. Misye rele Jocelyn Iter Junior. Misye yo te ajan sekirite, se te chofè senatè. E dayè se nèg sa yo ki sanse sekirize yon plaj ke m aprann onorab la ta genyen nan zòn gresye anba. E ben, misye pral tonbe anba bal. Selon sa kap di, ke mwen menm pa gen evidans, pou m di n efektivman se sa men se selon premye eleman enfòmasyon ki ta koz misye ta tonbe anba bal e yo di se lapolis ki tiye misye paralèlman yo di se nèg karavàn yo ki lage misye atè se paske gen yon ansyen parlemantè Nèg yo ta kidnape pa lontan la a, ke m pa bezwen site non palmantè a men non l piblik, gen moun ki konnen l, ki site l, men m pa bezwen site l, men son ansyen palmantè, yo kidnape misye pa lontan la a, e non Jocelin ta site, tande byen sa m di a pou n pa defòme pawòl mwen, ok, non Jocelin Iter Junior ta site nan yon ka danlèvman e se ta yon ansyen palmantè yo te kidnape e non misye ta site. E se ta youn nan rezon fondamantal ki koz yo ta vide misye atè e se pa li sèlman nèg yo tiye. Se a la jistis an matyè dankèt. Ou moun yo enfòme papa. Ou e ansyen depite Mathurin. Hein Navard garçon an genlè gen enfòmasyon Hein ou gen ti enfòmasyon nan menw Ebyen wi efektivman ansyen depite Mathurin ki te kidnape e selon premye eleman enfòmasyon ki pataje non misye ta site wè m pre m ankò peze sou sa m di ta site paske bagay la ap kouri sou tout kot pawòl yo yo ap pale nan lari atè a. Donk, e, paske sa fè kelke tan, genyen plizyè bagay k ap pase nan zòn nan. Pa egzanp, gen yon kidnaping spektakilè ki fèt. Son peyi difisil wi. M pral di n poukisa son peyi difisil. Gon kidnapping spectaculaire ki fèt pa lontan la. Alò nèg sa yo te sitou responsab se ap sekirize yon plaj ki rele bèl plezi nan Mariani. Ok. Donk yo akize nèg sa yo e pa sèlman misye non se plizyè nèg se nen pòt 4. E parmi yo misye yo akize misye kòm nèg ki ta. M pral esplike nou yon bagay pou nou wè kòman peyi sa difisil. Eben, sa k ta parèt enteresan e biza nan kidnaping nan, daprè tout enfòmasyon ki pataje, Mesye a te ansanm ak madanm ni ak pitit li. Tande byen wi peyi a pou m montre n kòman Ayiti nou an ye la sosyete. Alyee sa t fè m pa p bare w moun si w ka kite peyi sa m pa p bare w. Sof ke m poko vle pale mwen m pa vle twò pale sou dosye sa ni moun ki an Ayiti ni moun ki aletranje. Bay yon ti kras melanje. Men si w wè ou ka jwenn chans pou w vini kite Ayiti, ba l vag pase. Peyi a fè n pè. Kounye a w gen dwa di m pa patriyòt, di sa w vle. Men peyi a fè n pè. Tande byen, yo kidnape moun yo, ni mesye a, ni madanm ak pitit li. Yo kidnape moun yo. Nan wonpwen Maryani an menm, bò dlo a nan stasyon machin lavil yo. Ou konn sa t pase? Kidnapè a, oubyen kidnapè yo, yo mennen mesye a al depoze madanm li ak pitit li lakay li. Epi yo repati ak mesye a ankò. Ou sa nou pa konprann sa m di a? Yo pran mesye a ak madanm li ak tout pitit li. Nèg yo kondwi mesye a rive lakay li, paske ta sanble ti plenyen, paske se madanm nan t pou al debouye jwenn lajan, yo kondwi mesye a ak madanm ni ak pitit li mennen lakay li, yo depoze yo lakay lan, epi yo pati ak mesye a. Men Ayiti cheri nou an. Kon di Morvan di men peyi a wi. Sa w tande a wi Niki Durandus. Kidnapping TT pa konnen. Men, youn nan rezon yo ta tiye misye, se paske yo ta akize misye kòm nèg ki ta nan kidnapping. Pou zanmi ki ta di ke pa gen bagay konsa, ta nye misye. Paske, enfòmasyon mwen jwenn, lè konn gen kestyon peyi lòk, misye konn nan tèt peyi lòk sa pou bloke Mariani pou Nenel Cassy. Sa di misye se bon patnè Nenel Cassy. Ok donk misye tonbe anba bal misye rele Jocelin Iter Junior donk se bon patnè Nenel Cassy janm di an donk misye son nèg se li menm ki responsab tankou lè kanpay misye nan tèt nenpòt mouvman ki gen pou ak Nenel misye devan. Misye devan. Donk se sa bagay lan ye. Fresne Fortuna donk nan e ben nap chèche e nap chèche. Ou konprann sa m di w paske bagay la pase e bagay yon ti kras melanje. E gen anpil moun ki kritike misye tou son nèg ki pat manje anyen frèt paske lè nèg la mouri se nòmal ap gen patizan ki gen pitye pou li ki kriye gen dwa de bagay men Gen anpil bagay ki pale, pa egzanp, yo di ke yon machin tou nèf misye te boule, met dife sou li nan peryòd peyi lòk, mouvman bwa kale a, avan yè la, yon machin tou nèf ke misye mete dife sou li. Jan n ap gade l la, ou gen dwa wè nèg la, ou di, a, misye yon nèg ki te inosan, ki jan tou, ok, pa gen pwoblèm. Se menm jan, gwen enfòmasyon M te retrakte sou li. Paske menm mwen menm m tap gade imaj la, l pat bon. M t yon ti kras. Bon, kòm moun, m pran pitye. Eske n sonje dam yo te nèg kanaran te rache, yo fin poze l kestyon, jèn dam sa, epi yo fiziye li, epi yo rache l tikal tikal? Eske n sonje sa? Bagay sa fè gwo tole, dayè jiska prezan pafwa moun yo ap di o, m te wè pa egzanp mèt mwen bay pastè Amel la, nèg kap di o, ou cho nan bay Amel la, gade sak rive yon dam la wap pale de li. Se paske m pa emosyonèl menm jan avè w. Se paske m pa vle zonbi tankou anpil nan nou ap konpòte nan zonbi. M pa aji de manyè emosyonèl, m pa reyaji son dosye ke m pa konnen twòp detay sou li. Men, gen bagay si m di ou gen dwa etone. Dam sa ki mouri, petèt gen dwa gen pwòch li k ap tande ou byen ki ka kriye ankò men. Te gen anpil plent pou li tou wi. Se yon dam ki fè manje anpil ti jenn gason tou nan blòk la wi. M p ap di plis sou sa ok. Men sof ke se yon peyi difisil Ayiti ye. Ou tande sa Louis Siméon? Sipò bay pa rapò avèk Kèk ak materyèl ki arive kou mèt Salomon. Enben, Leonel, n ap antre toufle tout flanm pandan n ap salye Marie Pierre Louis k ap koute nou la. Enben, nou kapab di n ap antre nan kesyon ensekirite. Enben, ensekirite, jan ke mwen te anonse, mwen te di ou gen pou w tande nan jou k ap vini la, bagay pral mongonmen anndan peyi a. Enben, choz di, choz fèt. Apre kou pa moun Site Solèy nan kesyon gang, afwontman antre baz Jenèf e Jepep, Plizyè moun ta viktim andan Site Solèy, enben kite Site Solèy se kou pa moun Kafou Fèy, enben lè nap pale de Kafou Fèy nou sonje le fame ti je kòman moun te viktim, enben jodia la enben nou kapab di moun Kafou Fèy reviktim ankò, se pa ti je se yon tantativ kidnapin selon sa yo di, men nou kapab di bagay la pase, enben yo pale pou pi piti 4 moun mouri pami yo 2 polisye, Plizyè lòt moun blese nan yon fiziyad nèg ak zam fè nan zòn Kafoufèy, madi 10 janvye 2023 a, kote Deniz Damse, vennsetyèm pwomosyon, ak Jan Dadi Previlus, tranteyinyèm pwomosyon, ebyen, se non 2 polisye sa yo ki mouri nan yon fiziyad. Pou 2 lòt moun yo, se yon biznismann yo konnen sou non Pastè ak yon ti machann ki tap chèche lavi. Selon tout dènye enfòmasyon ke nou gen la, enben machann sa Leonel, dam sa gèlè pandan li rive sou kabann lopital, enben li arive pèdi lavi l, nap soulinye ke aksyon sa pase ant kafou legliz Wesleyèn ak avni Maglo Anbwaz pandan polisye yo tap fè fouy nan yon machin ki tap pase. Lòt enfòmasyon Leonel ki vin jwenn nou, yo ta di nou polisye sa yo Yo ta kanpe machin nan, pandan yap gade papye konsa, machin nan genlè ta derape polis yo derape, men mesye yo vide bal, tribò pa bò, enben yo pa tire anlè, yo tire a wotè dòm, enben yo tiye 2 polisye, ki dwa nou genyen pou nap kanpe machin, paske, sa yon bagay polis yo pa konprann. Ae lè milis pouvwa sa nan lari ya anmwee yo lè milis di pouvwa lè pwoteje di pouvwa lè lè lè ajan de devlopman lè yo nan lari ya paske nèg sa yo tèlman gen pouvwa nan men yo ou menm ki yon senp polisye si ou konnen ou pa kòrèk ou pa mache ou pa blende ou pa mache kòrèk lè w kwaze a malfwa sa yo pou tou mete yo e kote yo dwe al voye yo a enben nou regrèt sa pou polisye yo paske malfwa sa yo tèlman gen pouvwa Yo telman pwoteje di pouvwa, pwoteje milis an rale lè milis di pouvwa. Se konsa mwen rele yo men m paka rele yo bandi paske nèg sa yo telman gen pwoteksyon pouvwa men jodia la men nan kanpe machin men yo di pale de tantativ m pa wè poukisa yo mete tantativ kidnapin la paske mesye yo ta alèz paske yo paka pase polis ap kanpe Yo di se kòtèj Ariel Henry, sa di yon peyi tèt fè mal, yon peyi chak jou pase, ebyen de jou an jou mwen te di nou sa, ebyen nou pral tande gen rèl ka makorèl andan, gen rèl ka makorèl paske mwen m di nou sa ankò plan pou entèvansyon ou tande jodi a Lèzetazini ki di l retire kò l, ebyen y ap chache la apui peyi Brezil la pou Brezil ta retounen la ankò Leonel pou ta vin ba yon kout men avèk lapolis sa nan kad fòs entèvansyon militè nan jou k ap vini la, mwen m panse ke si e Lèzetazini e si peyi e entènasyonal yo, yo te gon volonte tout bon pou ede Ayiti, m panse ke nan sa nou ye la yo t ap kontan rapid rapid pou pote yon kout men, rapid rapid yo t ap kontan pote yon kout men bay lapolis la, men materyèl yo t ap kontan pote bay, se pou n demontre n ke peyi entènasyonal yo, Lèzetazini e Lekanada, se nan tete y ap pase Ayisyen, Jiska prezan depi sou cha blende sa ou te wè te Canada te pote ba nou an, paske si te gon volonte pou te ede nou, m panse lontan sa, se pa pa li met la sèlman, yo tap gentan aji deja, men Leonel se vrèman tris poul wè dè polisye kontinye ap viktim, malere malerèz kap pase, ebyen kontinye ap viktim anba men malfra De ki zam ankò? Zam. Legliz katolik te enpòte zam e minis Bertho Dorcé te enpòte zam. Nèg ki nan sektè prive ki fè ave yo, enben ki te yo te enpòte, enben pitit pèp la kontinye ap mouri de zam sa yo, zam politisyen yo, enben pitit pèp la kontinye ap mouri de zam sa yo entènasyonal la nan ko nan nan konivans avèk de seri nèg isi enben kontinye ap viktim de zam sa yo Leonel. E nou kapab di Salomon jan ke ou sot dil la e nou wè la ebyen aprè jisteman Lèzetazini vin deziste le Kanada ki li menm montre kel pa entèrese ebyen jounen jodia nou kapab di yè ann nou kapab di yè e yè mardi 10 janvye a se te dat e ke jisteman yo te atann ta pral gen yon fòs entèvansyon etranjè ki ta pral jisteman gen poul ateri nan peyi Dayiti men finalman dosye sa ki jisteman pou moman nap pale la Ryen, non sèlman anyen pa fèt, men jisteman pa rapò avèk fòs entèvansyon nou t ap tann lan, ebyen se yon bagay ki sanse kaduk pou le, pou moman n ap pale la a, pa rapò jisteman nouvèl desizyon ki pran kote ke, nou wè la a Lèzetazini e atravè le prezidan ameriken e le premye minis kanadyen Justin Trudeau ki li menm mesye sa yo te debake e nan peyi Meksik kote ke nan kad antretyen ki te genyen ebyen yo te arive diskite sou jisteman yon lòt Peyi ki es ki ta gen yon evantyèl lòt peyi ki ta vle pran fòs, ki ta vle pran tèt an di evantyèl entèvansyon an men jiska prezan oken peyi poko deside pote yo kandida ebyen dosye sa jiska prezan ki ensèten men nou nou wè tou atravè deklarasyon Konseye a la sekirite nasyonal jisteman ameriken an te fè nan peyi Meksik nan jisteman mikwo jounalis yo kote ke li fè konnen Etazini ap deside otreman pou wè dan kèl mezi yo ta kapab jisteman pote yon èd atravè jisteman yon polis miltinasyonal Enben, se pa pou yon kesyon de fòs etranjè, pou yon kesyon de fòs militè ankò, enben kounye a yo te evoke kesyon yon polis miltinasyonal pou ta vin bay jarèt avèk polis nasyonal Dayiti a nan kad batay kont gang yo. E se pa sèlman dosye ensekirite, kriz sosyosekirite a, enben yo pale de kriz imanitè lan tou, sa vle di la a aktyèlman la a medam mesye, moun ki te panse Moun ki te, anpil moun te konprann, pa t dakò avèk dosye fòs entèvansyon fòs militè a, ebyen pou le moman dosye sa nou kapab di li kadik, pa gen afè de fòs militè ankò, ebyen kounye a la se yon posibilite y ap wè èske jisteman dè polisye etranje ta kapab antre la pou ta non sèlman vin bay apui avèk polis nasyonal la men pou ta debake materyèl tou. Men di minis la ke n ap soulinye nan kad deklarasyon. Konseye a la sekirite nasyonal ameriken an te fè nan peyi Meksik e yo fè konnen tou Le Canada avec les Etats-Unis te voye materyèl te voye materyèl anndan peyi a pou te vin bay pou te vin ranfòse polis nasyonal la an palan de materyèl cha blende ki te vin la yo sa vle di dosye sa vin mete nou dan le dout èske vrèman cha blende sa yo se achte a Ariel te achte yo, semblerait-il que ebyen se ta kado yo ta fè jiska prezan se ta kado yo ta fè leta ayisyen kado jisteman materyèl sa yo alòs ke nou tande Ariel Henry te fè konnen se achte l achte yo pou 12 milyon e se sa k fè w wè jiska prezan gouvènman gouvènman se sa k fè jiska prezan gouvènman ayisyen an poko kapab solisite a gouvènman kanadyen an pou konnen kilè y ap voye rès materyèl yo sa vle di Nou panse ke jiska prezan nou sòm dan le dout pa rapò avèk dosye sa eske vrèman se achiv yo achte yo ou byen pou ki sa jiska prezan nou poko ka jwenn rès materyèl yo e di. Ebyen e di nap avanse avèk enfòmasyon yo Leonel a nap toujou rete nan kad ensekirite a nou konnen ki kontinye ap vale teren an men malerezman e nou konnen se pa sa nou ta dwe pa. Vrèman Ariel Henry an fòs anba yon sa lap regle ebyen menm madi 10 janvye 2023 an nou wè bandi ame 400 mawozo yo ofri yon sèn inimèn nan mache kwadèboukè a kote yon jèn gason ankò ki gen non li pa revele ki arive mouri yo arive brile ebyen krim sa se ta yon regleman de kont Selon temwen yo, bandi katye Mawozo yo yo ankò yon fwa prezante dè sèn inimèn nan mache Kwadèboukè a, selon temwen yo ki dekrive sitiyasyon an. Yo pale yon regleman de kont, kouzen viktim nan te tiye yon bandi katye Mawozo, enben li te pran lafuit pou li Bèl Fontèn. Enben mesye katye Mawozo yo vanje kouzen an, enben nou kapab di onivo de baz katye Mawozo sa vle di lè w ap tiye yon bandi fò w konnen ou asire ke fanmi w, zanmi w, Yo pa rete nan zòn nan paske mesye sa yo ebyen yo pa bezwen konnen yap aji e se donk se sa ki rive la jodi a la nan onivo de baz 400 Mawozo Leonel. Men nou wè tou men nan kad dosye ensekirite a toujou nou wè mesye 400 Mawozo yo ebyen yo te anvayi lokal kongregasyon legliz katolik t ap pale de espas sa ki komineman aple Che Fille de Marie, ebyen espas sa ki twouve l onivo Latranblè 12, mesye yo te anvayi espas sa, aktyèlman la relijye yo menm ki panike e ki vrèman vrèman twomatize pa rapò avèk aprè anvayisman sa, tande pou moman n ap pale la mesye yo yo menm yo anvayi yo pran an otaj lokal lokal kongregasyon legliz katolik ki li menm twouve l onivo E la tranblè 12 mesye yo la ki kontinye la ap fè style nan plenn lan e san okin enkyetid nou kapab di e nou wè lapolis malgre ki malgre prezans yo o nivo zòn Kanaran men e mesye yo ki on ti jan rete alèz men nap tann jiska dat ki pwochèn entèvansyon e lapolis pral gen pou l fè nou konnen ti Magali menm ki nan zòn nan depi kèk tan ki on ti jan parèt kazwèl kazwèl men nou panse ke e jisteman E nap tann kilè pral gen jisteman yon entèvansyon bò kote lapolis de fason ann di danble pou kapab jisteman frene mesye sa yo ki nap raple w e mwa dènye ki te gentan pran lafuit, mwa dènye nap raple w lanmò sa yo li menm li te deja kite espas sa men pou moman sa nap pale la e men mesye misye kòmanse ap fè style avèk ti ponyen sòlda ke yo genyen an e ak pou moman nap pale la Salomon. Ebyen Leonel nou konnen nou pral antre nan talè konsa avèk yon Cynthia Dorelis kap fete, Cynthia zanmi pam moun pam, nap rive sou sa talè, ebyen nou kapab di move nouvèl ansyen majistra komin Miragwàn nan nan Yveman Metellus alyas Ti Mami, tande non misye, alyas Ti Mami mouri madi 10 janvye a 10 janvye a, nan lopital Sent Terèz. Selon sa nou aprann, enben misye ta sibi de yon atak avc, enben misye arive pèdi lavi li, majistra sa, enben nou kapab di se vrèman regrete, m sonje lafwa dènyè te gon majistra, men gon lòt majistra ankò, men le pli souvan mwen ap mande sa kap pase otorite sa yo, men gen anpil moun kap di poukisa se mesye sa yo kap tonbe, enben gen anpil lòt nèg yo ta renmen ki ta pase nan menm bagay la tou, men malerezman. Nou tout tan strese, m kapab konprann. Bon, stress la vin pi elve la, hein, avèk dosye ensekirite, dosye moun bezwen kite peyi an. Donk, s on stress de plus. Men la, m ap oblije repran dosye sa, w ap gade majistra sa ki tonbe la. Mwen menm, pèsonèlman, m pa anvi fè ipokrizi ak pèsòn. On majistra mouri, n ap di babay. Pou ki rezon? Mesye sa yo pa t ap regle anyen. Yon senatè mouri, eskize m, nou pa dwe swete lamò pou pèsòn, men moun sa yo se babay. Yon ansyen senatè tonbe, se babay, bon debara! Bon debara! Oliga yo la, pandan n ap pale la mesye, gen anpil ladan yo k ap mouri la, se kache enfòmasyon an kache wi. Yo pa vle kite moun konnen. Yo pa vle moun konnen, kite, kite konnen ke y ap mouri. Paske moun sa yo pa regle anyen pou sosyete an. Anyen menm rezilta zewo bare en sou menm kondisyon an gade koman lamò manke e pran Joseph Lambert men kounya la se sove misye sove lal Cuba donk sa deranje nou mesye sa yo pap regle anyen pou sosyete an depi yo gon ti pwoblèm yon ti lafyèv kounya yo pa tcheke ougan yo pa tcheke moun kap rale yo se al Cuba al nan peyi al nan paradi Cuba Donk, jodi a la majistra sa a, e monchè, e pèsonèlman mwen menm, m ap di kòdoleyans a fanmi an, men, etan done nou pa gen tout istwa de majistra, men, medam, mesye, m panse ke nou pa gen pou nou sansib pou moun sa yo. Moun k ap bay jèn gason zam ak minisyon, ou pa ka sansib pou yo. Ou ta di m Gracia Delva ta tonbe la, nou t ap di l, nou t ap di kòdoleyans? Non! Se pou kounye a la, se le kama. Tout tan n ap mande peyi Dayiti souke kò l, peyi a kòmanse ap souke kò l, frè m. Gras a Delva, tout ansyen senatè yo. E ann ale sou ang sa misye. Bon, Jimmy nou kapab di, jan ke ou di l la, e Salomon, e avan ke n pase a Salomon, nan kad sa tou nou wè gen anpil jisteman ansyen otorite ki pa t ap regle anyen pou popilasyon an ki kòmanse jisteman ap fè vwèl pou peye san chapo, e sa tou ki manke fè vwèl pou peye san chapo. Men nou, n ap raple tou medam mesye, y a l'ancien commissaire du gouvernement Pou ne pa dire l'ancien député de la commune de Léogâne, n ap pale de, n ap pale de Danton Léger, Mèt Danton Léger, n ap raple w mesye sa li menm ki t ap fè ekzibisyon manchèt nan Léogâne sou epòk e pretansyonl t ap prepare pou te akouche avèk dosye referandòm nan, ebyen nou aprann non mesye sa tou depi Venèt al pa pote l byen, se si se youn nan moun nan moman n ap pale la misye ta jisteman nan yon kwen, misye ta sanse la paralize. pa rapò avèk maladi ke li te li tap soufri depi byen dè tan, mèt la pale de Danton Léger mèdam mèsi sou ye e ki ekzibisyon manchèt Vieux sa a te fè avèk yon pakèt bandi, yon pakèt jèn e nan Leyogàn e majorite mesye sa yo tou aktyèman la a yo menm tou yo nan gang e gang maya.